Tvlakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou tout fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo. Nou kontan avèk ou. Gwo jounen jedi 10 novanm 2022 a, se kanal pa w la ki antre lakay ou pou n pote enfòmasyon pou ou. E sou peyi Dayiti ak rès mond lan, nap di tout moun mèsi, zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, sipòtè kanal sa a, e kèlkeswa kotew ye nan mond sa e kèlkeswa a lè tou wap disponib pou asiste videyo sa a, ebyen nap diw mèsi paske ou pa janm lage nou, ou toujou kanpe avèk nou, ou kontinye wout la avèk nou e nou menm nap travay darachpye jourenwi pou nou pote tout enfòmasyon sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Deblozay pete nan Latibonit, popilasyon an dedouble, dechennen aprè sa yo fin pase anba men bandi nèg ame nan Savyen ebyen gwo revòl kòmanse koupe tèt, boule kay, bagay la te vrèman rèd nan Savyen kote popilasyon an ebyen touye pou pi piti 15 bandi yo koupe tèt nèg sa yo yo ta bare nan vòlò diri e nan moman nap pale la donk se lapolis kap tante wè kisa yo ka fè pou pote la men fòt avèk moun e dòk e latibonit yo paske nèg savyen yo replike nèg savyen yo di yap tire revanj e bagay la vrèman dejenere anpil kay tap boule anpil kout bal tap pete e popilasyon an ki yo menm dedouble deside la fòk yo fini avèk kesyon bandi sa kesyon ensekirite sa kap vale tèren sitou Nan depatman Latibonit lan kote Nèg Savyen ak Jan Deni, se yo ki kòmande, se yo ki fè e defè, se yo k koupe k rache, se yo k touye ki antere, e fwa sa a, enben pèp la di, se fini, yo mete pye yo atè a e kote yo pase lavi 15 bandi, donk a lenfinitif, nou pral envite w gen plis detay anndan videyo sa a, e donk lapolis yo menm tou nan peyi Dayiti. Ebyen jounen jodia la a ki finalman gen gwo chay sou tèt yo ak ensekirite sa a ki touche prèske tout moun nan kouch sosyal yo, nan sektè prive pèsòn pa epanye menm si se nèg sektè prive yo anpil ladan yo ebyen kap finanse gang yo kap finanse bandi kap bay nèg yo zam e pou yo fè krim pou yo ebyen jodia la a nou wè bandi yo yo menm tou yo finalman vire tèt zam nan sou boujwa sa yo sou senatè sa yo e nan moman nap pale la kesyon fantom 509 la gen gwo gwo gwo kè sote paske ameriken finalman limen antèn yo limen gps yo sou nèg fantom 509 yo ki se swa nenel kasi andre michel ki yo menm te fòme e fantom 509 sa avèk vitelòm ki jodi a la gon milyon dola ki pandye sou tèt li pou kèlke swa moun ki bay bon jan Enfòmasyon pou otorite amerikèn yo menm mete Vitelòm anba kòd e donk gaspiyay avèk ti lapli e gen divès lòt ankò ebyen ki ameriken pap lontan antre nan peyi ya vin fouke nèg sa yo ale avèk yo e pou krim nèg sa yo fè nan peyi sa pou moun nèg sa yo touye donk fwa sa se san pitye antouka nou pral envite ou gen detay rete konekte sou video a bon ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Hein la police pa la yo pap regle anyen se vòlè yap pwoteje olye yo pwoteje pèp la ou menm depi ou kapab pwoteje w pwoteje w avèk yo frèm. Nou diw ke wi popilasyon an e touye apeprè 15 nan bandi savyen yo avèk manchèt nan men yo Salomon an nou bay plis detay epi egalman gen lòt enfo de plis ke nou pral ajoute. Elas li Sak pase o nivo de savien Nou konnen savien depi kelke tan depi e e nou kapab di sou e prezidan jovenel moïse e pa rapò avek zòn sa ki tap dirije pa yon ekip ban nèg Nou konnen te genyen ansyen chèf gang anel joseph e ki te gen relasyon avèk mesye sa yo te konn abitye voye zam ba yo e nan yon zòn e Savyen, men nou p ap bliye yon senatè de la Repiblik an palan de Gracia Delva ke yo menm yo te atribiye l avèk gwoup gang sa k ap opere onivo de Peti Rivyè de Latibonit. Ebyen la nou kapab di depi kèk tan malgre. Nou konnen Prezidan Jovenel Moïse bò kote pa l, li batay. Nou konnen kòman Odma te arive tonbe. Enben, pa la swit, baz sa a, li te pral kraze e ou pa t janm tande pale de baz sa a ankò paske Prezidan Jovenel Moïse te goumen pou l wè kòman l te kapab desitire baz sa onivo Ba Latibonit lan. Enben, apre e asasina Jovenel, Prezidan Jovenel Moïse, enben nou wè tout bandi ki te nan twou yo, enben pa rapò avèk vin gen yon Ariel Henry yo tande ki nan asasine prezidan, vin gen yon Lise Christelle yo tande ki nan kidnapin, vin gen yon Bertho Dorcé yo ki minis de la jistis yo tande kap enpòte zam, enben se kòmsi nèg la wap di w Men pou ti koulèv grandi se nan tou l antre, men tout bandi k t al kache Sendomeng, tout bandi k te rantre nan tou yo t al mawon, enben yo di bon kòm se gang, kòm se bandi k ap dirije, enben yo tout pran pye Vladimir, enben se konsa baz sa li refòme. Ki sa k pase? Anviwon 15 moun mouri, anpil moun pa menm konn detay sa yo. M konnen gen anpil moun Petit Rivière de l'Artibonite k ap tande emisyon an nan lè sa. Yo ta renmen kòman kòman kòman fè moun sa yo arive mouri o nivo de ba Artibonite lan. Men nou kapab di gen yon kenzèn endividi pwòch gwoup ame Savyen nan lokalite arete nan Patras prè de yon 15 moun ki yo menm yo akize, tande byen, ki pwòch baz Gran Grif Savyen. Men moun sa yo, yo te abò plizyè motosiklèt an direksyon mache Ponsonde an pou yo t al vann, tande byen wi, yon enpòtan kantite diri ki te vòlè pa bandi Savyen yo. Yon ekip bann moun ki vini yo vin vann nan mache a yon ekip bann diri baz pa mete vòlè yo vin vann sa moun yo di se pa endiktri se pa vòlè ou al tande enben moun jete mikro yo al tande sak pral pase enben la yo remèt anben manm kwalisyon ame jan deni an jèn gason e fi Yo egzekite akoupman chèf selon enfòmasyon ke nou genyen. Paske yo di sak diri sa yo te transpòte yo te vòlè pa malfra epi nan konpa pa komèsan, moun ki tap sòti Mibalè ki ta prale Pon Sonde. Ebyen sa ki te gen kèlke jou selon sous enfòmasyon nou kapab jwenn. Tande byen. Moun sa yo mouri an Se moun baz gran gri ki fin dechèpiye moun sou wout, vòlè diri moun, vòlè tout sa moun posede, enben yo pran ti jèn gason jèn fi, yo fè yo al vann pwovizyon sa yo nan mache Ponsonde. Enben lòt baz la ki li menm ki aprann sa, baz Jandemi an, yo met antèn, enben yo chache konnen enkoni k ap vin nan zòn nan, Ebyen yo chache konnen ki moun ki pat janm konn vin nan mache, ki moun ki pat janm machann, ebyen yo tande yo vin machann, konbyen fwa ou bon parèt nan mache pon sòdè a, wap wè peyizan, peyizan ap veye, peyizan kontwole tout bagay, wap di gen gps, li kote ou konnen ou pat machann, kòman ou fè ou gen tout pwodwi sa nan men w, sa w tande a tou, yo bare anwo, yo bare anba, Nou fè bon mason yo retire kò yo nan zòn nan, enben ti machann ki t ap fenk parèt la ki vin vann pou bandi yo, yo ouvè yo ak kout manchèt, enben anviwon 15 ladan yo fè vwèl koupe san chapo. Men palasuit, an reprezay, bandi ame Baz Redout yo, yo anvayi. Jandèmi an, yo mete men, anviwon 15 moun, enben ki pa t janm machann, enben ki te gon sèl foli machann al vann pou bandi, enben men move chans pou yo nan vin vann vye po yo nan pwodui vòlè e moun ki te pral sòti Mibalè pou ale Ponsode, enben nan vòl nan dechape nan men moun yo, enben nou wè. Yo pran dat yo sou yo, sa vle di, se pa yon ti bay vòlè, epi yo desitire e sitirè yo, enben vòlè yo, yo de yo debake, yo boule anpil kay nan zòn nan, paske yo sitire pòch yo, yo te bay al vann, diri, moun yo vòlè, bagay moun yo vòlè sou wout, enben n ap di bwavo kanmenm, popilasyon sa li trè veyatif vini, Se pa kèk moun nan Pòtoprens k ap dòmi. An moun Pòtoprens, franchman mwen kapab konprann yo, men moun vil pwovens yo, y ap veye anwo, y ap veye anba, paske yo konnen kòman bagay la di, paske yo konnen pitit Marijàn, pitit Jozèf, kòman bagay la te di pou li, yon bon jou maten wè w parèt nan mache a, wè sa ak 4 sak diri, kote w jwenn avè l? Enben, sa w tande a tou, yon pase yo al enfinitif di w. Pandan se tan, bon, une fois de plus, n ap felisite popilasyon nou an ki pa p dòmi. Se Pòtòprens wi ki pwoblèm nan, medam mesye. Tout pwoblèm ou wè ki genyen la, tout sitirans, tout sitirans ki genyen anndan peyi an la, se Pòtoprens. E nou konnen peyizan li menm se yon pèp ki fyè, yo menm yo pa p jwe, yo pa p jwe. Evidaman, pandan se tan, bon, nou wè nou gen yon ekstrè videyo egalman, Salomon, E mesye menm gwoup gang sa yo mesye yo retounen la yo fè anpil masak e lè yo yo yo boule plizyè kay ou tap di sa Salomon men nou gen yon ekstrè video medam mesye e nou kapab pèmèt ou gade ekstrè video an men an menm tan ou menm ki ap priye map mande w priye pou jèn gason sa yo nèg sa yo pa konn sak nan tèt yo ou pa konn sak nan tèt yo ou pa konn si lè yo fin pran kokayin konsa yo fin pran ekip yo yo fin sniffe yon pakèt vye bagay gen sa kap pase nan tèt yo nan tèt yo ou pa konprann. Yon ekip jèn gason k ap boule kay moun epi wè y ap pran plezi ak sa la, kòmsi se te yon bagay ki nòmal. Kòmsi se te nòmal. Epi se youn nan rezon ki fè nou menm, lè w wè popilasyon an pran yo a kout manchèt, kout manch pilon dèyè kou, dèyè tèt, rache dan yo, nou menm lè konsa sa fè nou plezi. Paske mesye sa yo fè twòp krim. E wi Salomon, ann avanse. Wè, sa vle di, e la ou wè, malgre sa, nou wè moun Petite Mede la sipoze tou di mi, di dè santè nan manifestan yo pran lari yo manifeste paske bagay la pa bon pou yo. E la Pòtoprens lan, ou wè son ekip bann moun k ap dòmi, yo te fouke kò yo, e sa w tande a tou se destriksyon y ap pran, m pa konnen si se dilè dwòg, si se vòlè ki te nan tèt mouvman m pa konnen. Wè tout bagay kanpe. Men la ankò di men nou ap pale de kesyon gaz e ki kòmanse ap sòti nan sitèn yo pou y ale nan ponp. Men anpil moun kòmanse kwè ke petèt gaz ki pwale nan ponp lan li kapab pwal rezoud yon pwoblèm. Men nou pral ouvè plizyè paramèt ni pou n fè moun yo konprann gaz nou wè k ap sòti nan ponp lan. Tankou pa egzanp nou wè gen anpil moun ki di ke Jimmy Cherubie alyas Babekyou ki te bloke gaz la. N ap di moun yo, pou listwa pou laverite, moun ki pa konprann anyen nan anyen, yo antre nan demagoji, sa n ap di yo se pa vre. Èske n sonje nan mwa dout la, enben, enben, Jimmy Cherizier, Babekyou pa t bloke gaz la, enben moun pa t ka jwenn gaz. Nou bliye, VAWE pa t janm bloke, enben, te toujou gen pwoblèm gaz. Lè moun yo, lè w tande gouvènman sa, Li menm li bezyen fè konprann, se paske gaz la te bloke pa di misye rive ki fè moun pa ka jwenn gaz, se pa t janm vre. Nou sonje e lòske moun yo t ap manifeste epi chofè moto yo te konn ap goumen e ap dòmi devan ponp, ap goumen nan ponp pou kesyon gaz, nou pa janm bliye sa, men va yo pa t janm bloke. Sa vle di se gouvènman bò kote pa l ki te bloke gaz la, pa t janm gen yon kesyon Pou fè moun konprann, se di misye li te kite veke gaz, kòl te pase di misye li te veke gaz, ki sa te gen kriz gaz. N ap raple, depi pa rapò avèk gaz la, nou wè la, leta bò kote pa l, nou sonje, yo te konn bay livre 1 milyon galon gaz, te kòmanse gon kriz gaz. Bon kesyon, y ap mande w la a kou di li. Ou wè dola, dola mal pou jwe. Se la, yon dola pase a 150 goud, yon dola pase a 132 goud. Se pou la premyè fwa nan listwa peyi Dayiti, yon dola pase a 132 goud nan brh. Li te konn vann nan lari a, nan mache enfòmèl la a prix libre. Men nan brh, li pase a 132 goud. Jodi a, pa gen kob, pa gen mwayen. M pral ba nou sa k pral rive anndan peyi a nan jou k ap vini la. Bagay la pral konplike. Kay la pral mongonmen, li ka pa san moun panse gaz la y ap bay la kòm si pral rezoud yon pwoblèm. 1, Kesyon ensekirite a. Kounye a, lè w ap pale de kesyon gaz la, ou di apati de le 12, tout eme nan peyi Dayiti, gaz yo pral kòmanse distribiye. Men, kounye a la, moun nan Sid, Moun nan sidès, moun jacmel, moun okay koman ou fè wal jwenn gaz m ta renmen ou dim paske jodia loske nou konnen e pa rapò avèk kesyon matissan ki bloke a men nou konnen mesye izo yo nèg izo yo konya yo kite vwa tèyè sa Se pou vwa maritim nan. Pou n ap tann yo pou di n kòman bagay sa pral pase. Men, nou prale nan, ann antre nan depatman Nò a. Pou gaz la al distribye nan, oubyen nan Atibonit. Lè ou pran Kanaran, lè ou fin kite Kanaran, pou al kenbe nan zòn Atibonit nan, lè ou pran baz Savyen, gwoup nèg sa yo k ap teworize popilasyon M ta renmen konnen koman gouvènman an pral livre gaz la o nivo de depatman yo. Men la anko, gouvènman an, bò kote pa l, yo ap pale e pa rapò nan jou k ap vini la, moun pral jwenn gaz, moun pa bezwen bay tèt yo okenn pwoblèm. Men, Lè la ankò jimmy lè yo konnen se manti yap bay parapò tout sa yo esplike la kòman w konprann jodia yon galon gaz ap vann 114 dola pri tande byen wi tande byen tande byen entènot yo pri galon gaz la li pi plis ke yon salè minimòm sa vle di pri galon yon gaz li pi plis ke salè yon moun ap travay ou konn sa vle di Sa vle di, bagay yo pral moute tèt nèg, w ap travay, men lè ou touche kòb ou a, li p ap itil ou anyen. E lè sa kounye a, ou pral wè rezon ou menm ki ta aksepte galon gaz la al vann 194 ti bandi w la nan ponp lan, ki konsekans ou pral genyen. Dezyèm konsekans ankò ou pral genyen, se nan pri machin yo, pri moto yo. Kounye a, ou pral peye pou machin tèt nèg e ou p ap desann, paske nan pri ou a yo ye a, Yo pap desann. Nan, m pral wè kòman, nan jou k ap vini an, ou pral, ou pral di m, ou pral pran lari. La ankò, men gon lòt kesyon ankò, Jimmy. Pa rapò gouvènman k ap pale gaz la, yo menm, yo t ap sibvansyone l. Mezanmi, tande byen, tande byen lè gaz la te moute a. Nèg yo te sibvansyone gaz la 3 milya de goud sibvansyon. Tande byen wi, lè gaz la te, nèg yo bay 3 milya, sa vle di, ki sa vle di sibvansyon? Sibvansyon vle di, se pa rapò gen yon ekip pwogram nèg yo ap kreye pou pèmèt moun jwenn lajan. Tande byen Oditwa sa lè moun ap fè bon seri. Restoran nan yo dwe kreye 300 restoran lè yo te met 50 goud sou gaz la. Yo pa fè anyen. Nèg yo te di yo pral bay 100 mil pla cho. Nèg yo pa bay anyen. Nan kesyon anviwònman avèk travo piblik, nan yo te di yo pral bay 90 mil anpwa, zewo anpwa. Pou kesyon edikasyon, yo te di yo pral bay 25 mil bon. Sou kote eskolè, anyen, menm lekòl pa ka ouvè. Sou kesyon peyizan, nèg la di, yo pral touye 45 mil peyizan, men kesyon angrè avèk semans, zewo. Jodi a, ki sa yon nèg ap pale? Men lòt pwoblèm ankò ki pral gen la di. Lontan, galon gaz, tande byen wi, te konn debake 1 milyon galon gaz, e malgre sa, te konn gen pwoblèm gaz. Leta, pandan tout kriz mwa dawout la, avan yo di se di misye ki te bloke Vwawe a enben leta te vin pa ka bay 1 milyon galon gaz leta te vin bay 500 mil galon gaz ki te pral kreye tout pwoblèm kòman gaz la distribiye pran ki bon nèg ki gen patant nan men yo selon tout enfòmasyon ke m genyen nèg yo gen patant yo pa gen ponp gaz la al livre. Gaz la al livre lakay, nan sitèn yo. Lè yo gen kòb nan men yo, gaz la pral gen nan ponp, yo pase gaz la depi anlè, y al mete nan sitèn lakay yo. Lè yo fin mete nan sitèn lakay yo, sa w tande a tou, popilasyon an, yo pa ka jwenn gaz la pou yo fonksyone. Men la ankò, jodi a yo di w, gon pwoblèm dola. E pral gon gwo pwoblèm nan jou k ap vini la, Leta kòmanse pa gen kòb pou yo ta kapab reyini pou y al achte gaz nan jou k ap vini la. Sa vle di, nan jou k ap vini la, ou pral gen yon ratman gaz ki pi rèd ke sa ou pa t janm konnen paske gen pwoblèm ratman dola aktyèlman pandan n ap pale la. Sa vle di, pa okenn pwoblèm ki rezoud. Lè moun ap fè w konprann, o wi, e m te konn achte 600 dola, ban mwen di m achte 114 dola, depi ou dakò Wala se galon gaga 114 dola nan po w ebyen y ap tou ba w sou ou paske nèg yo gen yon objektif pou yo rive galon gaga a 200 dola pandan ke Lèzetazini ap fè presyon, FMI ap fè presyon sou gouvènman Ariel Henry a pou l moute gaz pandan ke Lèzetazini menm y ap goumen pou yo wè kòman yo kapab desann gaz la pri gaz lakay yo. Mwen panse kounye a jodi a Jimmy se pèp Ayisyen Se popilasyon pou kòmanse kale je l. Paske kesyon nèg ap di sa se konn gran atikèl gaz a 500 dola, 600 dola nan lari. Lè w fini ak 5 a 11 dola san mi an, se yon plan nèg yo gen pou ou e plan an y ap fè w antre ladan e depi w fin antre ladan, konn ap po kase a se ou k pral peye l. Jimmy kòman m konprann jodi a, pou al nan bank, moun mwen wè devan labank, li mwen wè, goumen mwen devan labank, Jodi a esansyèlman pa gen dola e ou konn sa ki konn fè fòkè a ou pa ka al pran kòb labank tèlman gen goumen. Depi ou pa antre nou, depi ou gen dola ou pa menm bezwen te nan liy ou mèt tou mete kòw nan liy nan pa gen dola. Jodi a men nou ki peyi, men nou ki sitiyasyon. Prezidan Jovenel Moïse te pran kontwòl gaz la aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse nèg yo livre gaz la bay 2 nèg nan sektè prive a. Men gen yon lòt pwoblèm la ankò Jimmy. Rolo pran di boze la. A se mola pandan nap pale la magazen pa gen manje gen neg a se mola gen neg ki nan kouri la yo cancel viza yo zimi yo bloke kont yo men yo poko soti non neg ki nan sektè prive a yo paka lache. Sa vin koz vin gon kriz imanitè la. Tande byen oditwa chanèl moun ak sèvo TV. Nan moman nap pale la, depo, magazen, yo parèt vid la. Ou ka ou bezwen yon sak diri la pou fè yon remèd, li difisil pou jwenn. Si mil goud nan ou n ap pale la. Rezon. Pa gen diri nan depo. Pa gen diri nan magazen yo. Pa gen lwil. Tout bagay kòmanse gon ratman la. E nèg ki konn al achte yo, yo ba gwo sanksyon. E sa menm vin poze on lòt pwoblèm la ankò. Bon e ki bò nèg ki konn al achte gaz la tou Djimi? Enben yo pran ba gwo sanksyon la e yo jele kont yo. E nèg yo fè gwo pèt la. Enben sa w tande a tou. Nan moman n ap pale la, nan jou k ap vini la, ou gen dwa gen kòb nan men w, men ou gen dwa pa ka jwenn anyen pou achte pou manje, tèlman bagay la konplike, e lè y ap pale de kriz imanitè, lè y ap pale de famin nan, enben se kounye a gen grangou anndan peyi a, nou rele grangou a grangou Bedann. Jimmy sou konn sa k rele Bedann nan Jimmy? Bedann nan se yon sòt de, yo di yon bave, yon bagay nan mòg, depi ou ta annik pran Bedann nan, ou pase l, Kit la li te mizè sa, sa vin tankou badem nan menm, kit la li fè sa lap viv jodi a, paske lèw pran yon nèg tankou Ariel Henry ki san objektif, ki pa gen okenn eksperyans, yo pran yo mete la, lèw pran yon nèg tankou Lise Kittel, lèw pran yon nèg tankou Bertho Dorcé, san konte Ricard Pierre, yo pran yo la, sa vle di sa nap viv la Jimmy, se konsekans asasina prezidan Jovenel Moïse la Jimmy. Wi, epi an menm tan, Salomon, sa w di a se efektivman vrè, men mwen gen, mwen gen plizyè moun k ap voye videyo pou nou, nou gen plizyè moun ki, ki di nou youn nan pwoblèm ki gen la an Ayiti, medam, mesye, non sèlman grangou an, men gen yon kesyon de lwil la, nou tande lwil la koute chè anpil, anpil, anpil.